1 nan 1 jou ou pral vin tounen lwa oubyen pwen oubyen gad. Rapidman nou ka mande poukisa Jezi Kris vin Lespri Sen? Apre lamò l, li pote kò l Papa anlè a. Si m wè sa m bayèl mwen di li pa t tounen Lespri Sen, sètadi mwen kont lakilti ayisyèn, mwen kont vodou. Mistè, espri. Lwa, Gad, Dyab, tout sa egal. Kòm yo menm yo fin fè tout sa, epi yo pral di nou menm nou se Dyab. Anndan vodou a pa gen okenn kote pitit nwa gen fòs li pou son machin. Sètadi pou nou, nou tande mo Dyab li vle di fòs, li vle di pouvwa. detèminasyon e se sa nou wè nan djab la. Men legliz yo wè yon lòt jan pou yo pwomouvwa vodou ou byen pou yo deske se djab nou ye wap pwomouvwa nou. Ou plis pwomouvwa ke w destabilize paske popilasyon ap vin lakay nou pou l konnen ki sak djab la. E sitou vodou a se kilti pa l. Gede a se yon mòd de vi. Gras a Pèp Lamò nou jwenn Gede. Gede ki se yon moun ki fin mouri epi moun sa ki mouri an pral tounen gide. Men, kounye a, nou wè la, annou wè lamò nan konbe dimansyon nou ka wè lamò a. Nou wè lanmò volontè. Nou wè lamò, pa gen okenn moun ki ka vle m pa fè m fè m pa vle lamò. Egzanp, manman m mouri a 82 zan kòm manbo, manman m pral mouri, li di m, m prale, m prale. L aksepte l prale. Manman m aksepte li menm pou l te mouri paske li 92 an. Li konsyan ke ògàn li yo fatige, yo te pa fini. Fò l ale. Pase ògàn yo kòmanse dezidrate, yo pa deside rete ankò. Mouri nan dan vodou a, janbe oubyen travèse yon rivyè. Men gen de lamò evolontè. Lè kidnapè yo pran m, yo touye sigarèt nan je mwen. Yo vyole m kòm gason men yo vyole m kòm fanm. Apre yo rale yon zam yo touye m, se de lamò volontè. Kriminèl Lenmba, kriminèl Basen San, kriminèl Je Wouj, eksetera. Kòm tout sa yo se zanvè kriminèl yo konsidere lwa sa yo, pa egzanp nou pral jwenn nan simityè a, bawon kriminèl, kriminèl Lakwa, Eksetera San tout sa yo pral montre nou se de moun yo fòse touye. Men gen de moun tou se de aksidan ki touye yo. Yo pa t vle mouri yo, men se de aksidan. Men nou konnen aksidan se de bagay nenpòt moun ka fè w aksidan. Pi gwo aksidan genyen, ou fè l deja, ou gen dwa pale a yon moun, kache w, trangle w, toufe menm, ou menm toufe menm. Ou pwòp kraje w toufe w. Se de aksidan ke nou aksepte nan vi nou. W ap manje yon manje, yon pata ti kole, ou pa gentan bwè ti gout dlo, oh! W ale. Sa a se de bagay ou aksepte lanmò sa a, pase pandan w ap manje, se konsa pou lanmò a te vin jwenn ou. Li manje kasav, ki se yon pwodui kouzen zaka ki se peyizan. Li manje manyòk. Li manje bannann bouyi. Li manje aransè, ki se koutim pa nou pran pwason an mete l nan sèl pou l ka dire. Kòmsi vodou a, tout bagay nou itilize ladan li, se de bagay tradisyonèl. Non pam se Omer Sambael map kite manbo koze li fin fini pou nou sou Gede a son ti kras istwa tou piti apre sa tout kesyon yo nou mèt bay yo nap bay tout kesyon pou mwen menm ak manbo kouzin e manbo kouzin pa gen gen ke kesyon sa yo. Nou di Ayibobo Ayibobo Ayibobo Non pa nou se Manbo Kouzin e Sekretè Jeneral Sant Cecile. Centre Culturel International Love Experience e nou se. Sèvitè adjwen òganizasyon Revok ki se. Nasyonal pou le sektè vodou. Se yon kontantman pou mwen la ansanm avèk nou pou nan gwo deba sa yo. Gen anpil pawòl enpòtan k ap pale. Dezyèmman, nou vin genyen Samba L ki sot fè yon rezime pou nou de vodou. E Gedean? Gedean nan peyi nou ke n ap fete jodi an, jiska prezan, t ap fè wout li, paske nou te rantre nan ekinòks li depi mwa pase. Donk, si anpil nan nou souvan tande li, nou tande non an, men n ap di poukisa gen gede kote bagay sa soti, Eske son bagay ki reyèl nap gade la cheri nou nou wè son bagay ki reyèl men nou jwenn gen anpil moun ki genyen kwayans yo ladann e konsa tou gen lòt ki neglije fason sa a ebyen nou kapab diw byen avan sa nou rele mitoloji. Jezikri an ann Ejip, si sa ke nou kapab di. Kote ke genyen nan nou la ki konn istwa Lejip e Laf. Selon sa istwa rapòte nou, Sèt te genyen yon sòt de anbisyon negativ, nou di l konsa paske gen anbisyon ki pozitif. Yon moun kapab panse yon bagay, li panse l pozitivman. Men. Jan nou rele li anbisyon negativ, se ke son w moun ki wè yon lòt moun posede yon bagay e ki vle akabare l pou li menm sèl. Ebyen, se te santiman pa frè Oziris, kote ke istwa rapòte nou ke Sèt te bezwen pran tout sa frè li te posede, li te fè l pase otrepa, pou nou pa di lamò. Ebyen li te rache Oziris e pati tout pati nan kò yo li te jete yo diferan andwa. Sa a se istwa a. Izis ki te tèlman renmen mari l, li te di l pap ka rete viv san mari l, li te mache. Al chèche tout pati mari l pou l rekole yo. La a, nou vin wè istorisite Gede a ki genyen yon bagay majik ladan l. Ebyen, lè Sèt te rache Oziris pati jenital lan, li te lage li nan lanmè e lòt pati yo l te voye yo kote moun te kapab jwenn. Ebyen, Oziris, Isis li menm ki te rekole pati mari li an vivan, li t ap viv ansanm avèk li, e istwa a vin rapòte nou ke se konsa Gedeyon li menm li vin revele, li pran nesans li ann Ejip, nou plis wè yo vini avèk sa ki rele momi an, lè yo, kòman yo rele sa, lè yo anbomi moun nan avèk yon twal blan. de tèt li jiska zòtèy li e an Ayiti nou vin wè gen de imaj ke yo pwojte lè moun nan mouri gen moun ki konn di moun nan mouri yo leve li epi yo wè moun nan ap vini tou de blan sou yo nou menm nou rele li zonbi yo rele l zonbi pou Ayiti. Men chak peyi ba li yon non diferan. Nou vin jwenn tradisyon sa a ki travèse vin jwenn nou jisk an Ayiti, se li menm jodi an ke n ap pratike. E nou jwenn chak premye 2 novanm gen moun ki toujou vle fete Lèmò. Gen lòt peyi k al detere tout moso moun nan fanmi yo ki te mouri epi yo vin fè l tounen yon moun konplè. Yo ranfoure li avèk twal epi yo met rad sou li nòmalman, yo mete l kanpe yon fason pou yo kapab santi ke moun sa a, l ap viv ansanm avèk yo toujou. Chak kote gen yon fason diferan ke yo fè l, men lakay pa nou, nou di ke lanmò, anndan lanmò a nou jwenn lavi. Si pa t gen lanmò, pa t ap gen lavi. Nou vle gen yon bèl machin, nou bay manti pou nou genyen l, e konsa tou nou pa genyen l jis pou nou fè moun wè nou di ke nou genyen l oubyen n al fè sa k pa sa pou nou posede l. Tout sa a, nou genyen konesans pou nou fè l pandan ke nou ankò vivan. Nou wè yon bèl fanm la nou vle li, nou ba l tout manti k genyen pou nou akapare l jis pou l kwè nan nou. Sa a se pandan w ap viv ke w kapab fè l. Men lanmò, li ankò pi agreyab paske lè l vini li pran w pa bezwen anyen, ou pa ale avèk anyen. Kounye a an al wè lè yon moun pwòch ou li mouri Oubyen yon zanmi w, e apre 1 an 1 jou nou fè sa ki rele retire l anba dlo. E le pli souvan nou pral mande e lòt sektè yo lè yon moun ladan l mouri eske yo fè menm rityèl sa pou li. A la minit ke yo fin fè rityèl sa pou yon vodouyizan. Mari li pat jwenn li. Donk lè Gede a vini, li mande yon baton pou l gouye. Nou pral mande mwen te kwè Oziris se te yon gason ke l te ye e pou fanm ki mouri yo èske yo bezwen baton tou paske yo pa t pèdi pati jenital yo? Ebyen imedyatman ke moun nan li menm li janbe. Li vin tounen alafwa fanm e gason. Donk, lè Gede a vin sou moun nan, li mande piman le plis souvan. Se pa tout Gede non ki pran piman, men nou konn wè gen Gede ki mande piman. Lè Gede a mande piman an, epi l ap gouye, l ap benyen avèk piman an, Se paske kote li soti an li frèt ou menm ou ankò anvi ou jwenn enèji solèy lan kap detwi mikwòb pou ou, kap seche rad ou fè yon pakèt bagay pou ou, men li menm kote l te ye a l pat jwenn tout detay sa yo. Li soti yon kote ki imid, ki glase ebyen lè l vini sou moun nan pou l chofe sèl pou l santi ke li menm jan avèk ou Donk se piman an l pran pou l vin santi chalè ke ou menm ou konn ap resanti lè w ap mache nan yon solèy. Ann al wè lè Gedeon vini lepli souvan yo mete poud pou li. Lè yo mete poud pou Gedeon etandone ke li se yon mò, Gen anpil fwa, moun nan konn chita epi yon gede oubyen yon espri mò monte sou yon moun, moun ki konn la a konn pran sant mò a. Donk, gede a li menm lè l vini, pou l idantifye tèt pa l avèk moun ki ankò an vi an, li mande poud la. E se sa k fè w wè nan mitoloji tradisyon pa nou an, Yo toujou moutre nou ke lè moun nan mouri lè yo leve l yo kouvri l a yon dra blan epi yo di w men zonbi. Donk poud lan se pou l idantifye tèt li. Paske nou tout ki chita la gen youn nan nou gen dwa gen yon gede sou li tout moun nòmal men ou pap konnen si l gen gede an sou li. Donk li menm li toujou vle idantifye l. S on fason pou l pa sere anyen. Yo toujou di nou gede yo pa sere kras. Donk lè l vini li di w mete poud la sou li pou l idantifye tèt li ke li menm li la, li prezan. Sa se kreyòl. Donk Gedeon li menm lè l vini li pale kreyòl. Li pa pral di w peni pati jenital jan m ap di l la. Ebyen kote l te ye an l t ap stoke yo pou Paske ou menm ou gen 2 je li menm li gen 4 je. Kotel te ye an li pat gen pouvwa menm jan avèw poul ap mache men lap gade li stoke yo pou ou se menm janm ta diw son lakay ou ou soti men gon lòt moun nan kay la moun nan ap fè yon bagay ki mal an konprenan ke timoun nan pa konnen epi lèw parèt premye sa timoun nan diw manman m te wè entèl te pran nan manje w la wi paske se sa li kapte. Kache konsyans li se tout sal te wè yo pou lap diw. Ebyen se menm bagay pou Gede an, li stoke yo epi lèl parèt li santi l paka kenbe ankò, se tout sa w te fè, l pa bezwen konnen si w te kontan, si w te fache, menm si sa w te fè a ou pat vle moun konnen se yon bagay ou tap peze ebyen li lage l, se sa. Moun nan lèl janbe, li vin genyen yon menm aspè, atitid kote ke yo klase l pami lèzanj. E m rete kwè map bwè nan lè a, Se Difrod. Se non la m. Konnen ki sa Vodou a ye. E prèske tout inivèsitè nan peyi a pase la. E nou menm tou, jèn yo, etidyan yo vin la. Jodi a m kwè gen yon lòt revolisyon k ap fèt anndan Vodou a. Reyenkanasyon an di lòt jan. Reviv ok reenkanasyon an se sa nou rele reviv se ta di nou menm nou pa nan reviv depi ou rele ongan depi ou rele manbo depi ou rele wonsi depi ou rele sèvitè lwa lè ou mouri ou janbe mo mouri a vle di janbe ou janbe pou vin tounen lwa pou tounen gad pou tounen pwen Se sak rele reenkanasyon an. E lèw fin janbe an ebyen kou. Men nou menm anndan vodou a gen zonbifikasyon. Zonbifikasyon an nou palel nan plizyè fim deja, nan plizyè dokimantè. Se de moun se toujou jistis sosyal la. Ou vin la ou rale ponyan ou touye manman mwen, ou touye matant mwen, ebyen nou menm nap jwenn jistis avèw. E se la ou. Nou pa jwenn jistis la bon tou. Ou wè jistis la rive la a. Dou, D-U, Vodou, Introspection dans l'inconnu Depi Gede a parèt la, l wè tout sa k ap pase anndan sèvo w. Gede a wè pase w, li wè prezan w e li wè fiti w. Tout sa yo te fè nan vi w l ap bay tout la a la, la pou la. Nou te genyen, nou genyen yon pèp ki rele Israël, Alòske, yo ba nou yon Bondye ki rele Jewova. Se la ankò n ap tounen nan sivilizasyon ke nou rele sivilizasyon pèdi. Vodou a soti la. E se la nou pral vin jwenn fòm premyè lalinis ki pral fè nou konprann ke dlo yo, yo gen enèji. Van an gen enèji. Tè a gen enèji, pye bwa a gen enèji, e anndan nou menm tou nou genyen enèji. Se sa k fè m nan Vodou gen yon gwo chante mwen m renmen l anpil anpil depi lè m lage tèt mwen nan nan fè rechèch sou Vodou m renmen l Zanj o zanj o nou tout se zanj o Danbala wè do Ayida wè do nou tout se zanj Zanj anba a se mwen Se paske nou konprann e aksepte zanj ki egziste e ki ki kowabite anndan eleman natirèl yo. E byen sur, gwoup moun sa, gwoup etnik sa, ke nou te rele les Kalibas, ke nou te rele les Areitos, ke nou te rele les Arawaks, yo menm tou, ke nou kapab ajoute Esibone, yo menm tou yo te dè animis. E anndan animis yo a, wi, te genyen yon fòm avanse ke nou te kapab rele Vodou. E fòm avanse sa, youn nan moun, gen de gwo moun nan peryòd sa ki reprezante l, youn rele Kawonabo, Delaetan, Wi, premye abitan Ayiti yo, yo se de Vodwizan, menm si anpil gwo entelektyèl save rele yo animis. Men Vodou se yon fòm animis transande. Fòk nou pa konfonn Vodou ki te genyen an 1791 lan a Vodou ke nou vin genyen an 2022 an. E se petèt sa ki rive anpil Vodouizan, se yon konfizyon ki petèt mal adapte e nan tèt nou menm jèn tou. Nou menm jèn, m sonje premye fwa mwen fè emisyon avèk Konpè Filo, se te an 2004. Lè m antre lakay mwen, manman m anvayi m a bò. E manman m pa t bat m a sentiwon paske m te nan ar masyo, manman m bat mwen avèk bwa bale paske l di moun ki fè karate se abawa lokal, yon fason pou pa pou pa rale zing, pou pa retire sentiwon nan men l. Poukisa? Paske Konpè Filo se te Djab. Konpè Filo te plen bag, talè konsa l manje. De semèn apre m fon emisyon avèk Kal Dyodone m pa t gen anyen. Donk Kal Dyodone se te moun, Konpè Filo se te dyab. Alòs ke si map gad size moun m tap frekante a, sensèman prefere m te reprezante m te kot Konpè Filo 10000 fwa e m te rankontre Kal Dyodone 1 tyès pa rapò avèk sa m t aprann nan men Konpè fi yo. Brèf, poukisa dèy nan tan yo te vann nou Volo kòm djab? Wi, Volo te djab vre. W ap sezi wè yon jèn di Volo te djab. Si Volo pa t djab, ou pa t ap gen Desalin. Si Volo pa t djab, ou pa t ap gen Tousen. Si Volo pa t djab, ou pa t ap gen tèt, ou pa t ap gen Sanba yo. Kòman m esplike sa? Se fòs ak enèji ke m te gen nan nou menm ki te fè nou te lanse Koupe tèt boule kay la e Koupe tèt boule kay la kiyès ki te lanse l? Sonde on anperè chanpwèl bizango ke l te ye ki te fè premye gran lame mondyal ki te gen nan epòk la Pè e pete kout. E chak grenn wongan, chak grenn manbo pral oblije tounen yon jistisye pou tèt pa l. Se sa k fè nan le tan, yo te konn rele wongan manbo yo avoka nan mòn. Jiskaprezan n ap tann espresyon an, avoka nan mòn. Men sa jounen jodi a n ka mande Samba el fè menm travay avèk yon ougan ki te la an 1806? Non. Se pa menm objektif la. Se pa menm reyalizasyon an, se pa menm misyon. Lè Desalin vini, l ap kreye fò, l ap fòtifye peyi a. Lè Desalin vini, li bay chak grenn manm nan lame endijèn li, gad, chanpwèl, bizango, djòb, Se te pou mache pran yo. Se te Dandoran pwen de trèt. Vodou a pa t gen misyon pou l te fòme moun. Vodou a pa t gen misyon pou l te edike moun. E se la a ke y al pran nou lòt fòm, yo vin di nou vodouyizan se moun sòt. Lè yo di m sa, mwen gen yon sans ke m toujou vle reponn. E pou kisa nou menm vodouyizan, nou menm etidyan, etidyant, nou kontinye ap repete menm bagay sa? E ou konn sa k pi di, se souvan de psikològ, de etnològ, de zantwopològ ki repete menm bagay la, vodou te moun sòt. Men non, vodou te genyen yon misyon, spesyal. Misyon spesyal li a se te koupe tèt Don Mikayo. Se te depi blan vini, kit se ton blan mannan, kit se ton blan poban, dè ke l vini, nou pa rekonèt ki misyon l genyen. Li ouvri pòt li pou tout moun e tout moun gen dwa vini pou yo vin pran fòmasyon paske vodou se byen nou, se byen chak moun, se pa byen Sambayenl, vodou a se byen Janbila, se byen Ongan Pouchon, se byen tout moun pa egzanp lè nou pran egzanp. Ti Jan Izidò, Ongan Remon ki ret nan zòn sa a, yo te pran yon pil jèn yo fòme yo anndan vodou. Yo konn bat tanbou, yo konn chante, yo konn soufle kone. Nou menm jodi a, nou pa nou pa montre yo soufle kone ni banbou pase nou pa konnen l. Men jodi a nou pran tout sa yo te konn fè a, nou transfòme l an filozofi e nou pote l bay li. Tout limanite. E nou ap voye dedikase nou bay gran mè Ayisyen. Atis yo, Le Vodou Haïtien se katriyèm liv mwen mwen ekri deja. Liv sa yo jwenn li, yo ap vann li nan Amazon. Nou deja vann plis ke 200 mil liv. E jodi a lè etidyan yo vin la yo menm, yo gen.